Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon deja trè bon wikèn a tou se ki son aletranje. Moun sa yo ki a letranje ki gen anpil nostalji les gens qui sont en Haïti je vous dis beaucoup de courage paske pa gen yon kote ou ye nan peyi a la pou sa kap pase a m ta kapab di l pa rive sou ou eske n konprann donk m panse ke n ap eseye kenbe paske nou sòm yon pèp rezilyan e malgre tou sa kap pase a ebyen n ap tchenbe rèd m ap pwofite jisteman pou m voye senpati m ak tout moun ki viktim laplèn nou pral vini avèk chif lan toutalè. Epi map mande yo pou yo tchenbe red pa moli epi les gens qui restent beaucoup de courage à vous également parce que je sais que vous êtes des gens vraiment blindés parce que on moun ki rete la plaine nan moment sa ou se yon moun ki blende annonce faite menm si se yon annonce ki au conditionnel mais écoutez il faut prendre ça très sérieux wè kisa liye genyen yon m ta kapab di yon lot guerre kap download euh. Je nèf je pèp. Kounye a la m gen presyon ke anpil bandi nan rejyon metwopolitèn Pòwoprens. Si w se bandi ki pa nan gwoup aparaman w ap chache yon kote pou w kapab mete kò w. Donk si w pi malen tou, bon sa kapab rive ou fonksyone pou kont ou. Men ekoute quand on est en équipe, bon ou kapab gen yon sèten asirans. Tande byen, gen yon enfòmasyon ki rive jwenn mwen kòm kwa. G9 pral atake G-Pep nan Bastion. E ki Bastion G-Pep? Bastion G-Pep se ta Site Solèy lakay Ti Gabriel. Men ekoute anons lan vin jwenn Ti Gabriel. E Gabriel li menm voye anons pa l tou pou dire ke ebyen pa gen pwoblèm si nou pa atake mwen menm m ap atake. Ti Gabriel di li menm l ap pase a l'action men ekoute je m'excuse pour. euh, kote nap anrejistre emisyon an la, paske nou menm nou pa tro lwen de vil lan, e pi, euh, paske nou te vin men nou anket, nou zon nan plen nan la, e se la nou tou poste, nap anrejistre emisyon si la, donk euh, ne vous en fèt pa, si vous ekoute den ronronman, e bwi machin, tout sa, e, paske levidans se komunike ou, enformasyon ou, tande byen, hmm. Batay la sanble pa sou wout kanpe du tou tout bon vre. 2 group yo, je nèf je pèp, donk nèg yo gen pou yo desann la, pou yo fon pote boure sou Gabo, e Gabo di li menm, si yo pa pote boure, se li menm kap pote boure, tèt chaje. Tande byen, si je nèf di lap atake, sa kapab rive. E si Gabriel di lap reponn, sa kapab rive tou. Paske, je m rapèl, lè Barbecue te pran bal la, lè bal la te rifle l bò pwatrin li, Ebyen, lè sa l te kanpe nan zòn bò dwàn nan, bò zòn Asyeri an konsa, epi l te rele Gabo pou l di, Ekoute Gabo, pa janm met pye w atè a, fò w met pye w atè a tou brother! Epi Gabriel di, M ap vini. Kèlke minit, nèg Gabriel yo te deja anvayi. Donk se pou m di nou ke nan batay k ap fèt, men gon bagay wi m pa ka konprann. Tande byen! Kòman fè De bandi ap batay, de gwoup de bandi ap batay, youn rele lòt pou pale epi di bon m pral atak ou. Èske w wè kòm si lagè sa devyen an match de fout? Tankou Poutine, Poutine ap tape Zelensky sou do men epi yo reyini kèlke pa pou kapab deside yon sese l fe. Bon tande byen. Kòm si pandan n ap batay la tou mesye nou pa ka deside tou pou n fè yon sese l fe, kòm si pou n genyen de twa reprezantan ki yo menm chita ansanm pou di poukisa n ap batay. Eske nou pa kapab deside pou nou fon kanpe? Tande byen wi! Anons sa ki fèt la, repons sa ki bay la tou pa bò kote Gabriel, m ta kapab di, emm, sa donne fwa dan le do. Pou ki gwoup de moun? Pou moun k ap viv nan zòn yo, pa egzanp pou moun k ap viv nan blòk G9, pou moun k ap viv nan blòk G-pèp. Paske lè w tande yon anons konsa, menm lè se ta o kondisyonèl, men depi w tande yon ti enfòmasyon konsa paske tèt ou kòmanse cho paske pa bliye nèg 400 mawozo yo te fè yon anons, epi dezyèman vin gen yon anons ekri ki vin viral sou lè rezo sosyo, e la a tout moun tèt chaje e atak la te fèt nan plenn nan vre. Se pou m di nou ke, humm, bagay yo. Depi n tande yon enfòmasyon mezanmi ebyen fòk nou pa pran ni a la lejè. E, tande byen, m ap fon ti pase tou piti sou koze Pè Lebren an. Pè Lebren an, ta sanble misye sòti nan yon move fanmi wi paske manman Pè Lebren li gen 5 pitit 4 mouri nan move bagay wi. Tèt chaje. Sanble se sèl Pè Lebren an k rete. Bon, Pè Lebren an li menm l ap batay men kounye a la anons lanmò misye fèt, anons li pran bal men misye kanpe la l ap batay. Toujou! Fò n di ke, avan m vini sou kesyon batay sila, nan dat 5 me a, lajistis ak lapolis nan Okay, lapolis stope yon chèf de gang ki rele Sinclair Cherinel nan zòn Chapantye nan Okay. Misye te gen nan men l yon zam 9 milimèt. Donk n ap raple, pandan semèn nan gen plizyè zak brakaj ki fèt nan vil Okay. Batay antre G9 e G-Pep Ebyen fòn di ke tout nèg gentan pran kan yo. Eske nou konprann? Tout nèg pran kan yo. Tout nèg idantifye nèg je nèf, tout nèg idantifye nèg je pèp. Men kounya la, map mandem avèk lekstradisyon de Yonyon, eske sa pa gen yon ti enpak sou mesye 400 mawozo yo nan kesyon batay la? Eske nou konprann? Paske nèg yo te fon premye pote boure. E bay la te rèd nan plèn nan, la polis kanpe, la polis ap batay yon kote ak mesye yo, epi lòt bandi rival yo ap batay yon lòt kote ak mesye sa yo tou, epi finalman m ta kapab di, sa pèmèt ke la polis rive rekipere sèten zòn, e sa pèmèt tou bandi ame yo, yo menm yo rive rekipere. sètèn zòn. Dou ti imaj sa yo pa di nou le kontrè. Antretan fòm di nou ke konfli ame antre gang yo nan plizyè katye nan kapital la lakòz omwen 39 sivil pèdi lavi yo. Sa vle di 39 moun nan popilasyon an pèdi lavi yo. Genyen 8 moun ki disparèt. Genyen 68 moun ki blese daprè enfòmasyon ki sòti pa bò kote pwoteksyon sivil. San konte bandi. San konte bandi ki pèdi lavi yo. Eske nou konprann? Donk sa vle di ke nèg yo menm y ap batay e si w poze yo kesyon poukisa y ap batay, bon premye bagay yo ka di w se pou tèritwa, pou kapab kontwole plis tèritwa, pou fè plis ekzaksyon. Apre sa, eske gen yon ideyoloji? Okenn gwoup k ap batay la yo, yo pa genyen vrèman yon ideyoloji. Eske nou konprann? Mwen, gen yon bagay ki toujou vin nan tèt mwen. Lè n wè jan de bagay sa yo konsa, n ap di tèt nou, kiyès ki lakòz sitiyasyon an anpire konsa? Sou ki prezidan zafè bandi an li pran pye nan peyi a konsa? Poze tèt nou kesyon sa non. Men yo la wi. Yo la paske gen prezidan ki vini, pèp la te tèlman renmen yo. Yo vin mete gwoup gang yo, yo gon filozofi pou di nèg geto a zam ki nan menl lan li fèl egal ak tout moun ki nan sosyete a. Erè pou prezidan sa. Gen prezidan ki moute, yo wè de twa gwoup bandi, yo di ekoute pa gen pwoblèm, yo negosye a bandi sa yo, swa yo rekipere yo, epi yo vin met lòt bandi pa yo, sa w tande peyi a mele ak bandi. Genyen ki moute. ki pretann ke yap batay kont bandi epi bandi ap pouse tankou djondjon pi rèd. Sa vle di ke pat janm gen yon nèg vre kap batay kont bandi. Genyen nan yo ki fè peyi a tò, ki kraze peyi a plat men nan dènye moman yo ou wè ke yo te sòti pou yo te ratibwaze anpil bandi o pwen ke prezidan sa li menm ki pèdi lavi l ebyen li te fè reyinyon nan palè nasyonal li envite tout bandi. La m ka pale de prezidan sa paske li menm li pa la. Se Rene Preval. Lè l envite tout bandi pou vin nan palè nasyonal, epi l di mesye, depoze lèzam. Se yon enperatif. Men depoze lèzam nan nou pap rete konsa paske y ap reyensere nou nan sosyete a. N ap jwenn lajan, y ap fè pwojè bò lakay nou, Leta pap anmède nou. Men ekoute si n pa vle fè sa, se prizon oubyen lamò. Gen nèg ki te deside bay vag. Men gen anpil lòt ki pa t deside. A l'instar de Evens Ti Kouto. gwo chèf nan Site Solèy, nèg ki te gen chans dirije tout site a an antye. Ebyen, ki sa k pase? Nèg yo tèlman ap fè ekzaksyon nan Site Solèy, sou wout nasyonal la, on bon maten, nèg yo konprann ke Minustah t ap jwe avèk yo, yo lanse on operasyon ki rele Jarro Sudamericana. M ap gen pou m fè le pwen sou operasyon sa avèk nou. Se te le 7 fevriye. 2007 ebyen bandi ap kouri tankou sa m pa konnen mete zam nan sak pou travèse lanmè popilasyon an rive yon lè se dra blan ak balèn l ap tann dra atè l ap limen balèn pou mande lapè paske yo te tèlman ba yo bal nan site a depi lè sa pa janm gen yon prezidan ki monte ki fè yon bagay konsa nan peyi a peyi a lage pou kont li popilasyon an pa konn ki sen pou l rele antouka. Nou la nap swiv Tout prezidan sa yo mesye La nati avèk listwa gen pou poze nou kesyon Bandi ame yo yo menm Avan nou mouri Nap reponn anpil kesyon Tande Tande non euh Yèswa byen ta M mete dron mwen sou gran ravin. Baw! M lanse dron nan. Epi gon Arab kap pilote dron nan. Arab la entèsepte yon vokal. E se yon vokal de 5 segond m kwè, 5 a 6 segond. On vokal de yon solda ki antre nan silans. Men m toujou di nou ke. Misye pat gen anyen. Misye pa mouri, misye pa gen anyen. Titeryòs, nèg M 30 lan. Epi, pandan sòlda a nan baz li, misye nik pran telefòn li, l voye yon vòys ba yon blòdè pou di, A! M la wi bròdè, m nan zòn nan la wi, m poze. Epi, dwòn nan kapte. Li voye l nan baz. M vle pataje sa ansanm avè nou. Ak genyen freo, ak genyen menm. M pa tande w menm non ekip. Sa ki vle konnen, defon pa rete anba a la, m pa rete non granmoun. Ma baw bris telefòn mwen ou konprann sam diw la frèm. Tèt chaje nèg yap di RL prod la move non se pa move paske arab yo anpil tou ou konprann arab yo anpil euh se konsa nou dwe travay paske nou menm nou toujou la pou nou bay enfòmasyon sa kapab rive yon moun pa renmen nou men pa bliye pandan ou pa renmen nou an nou tankou real madrid èske ou konprann. Kòm si nou toujou gon kou nap ba ou. Menm lè wap mennen sou nou. Poze nan fen match la. Nap destabilize ekip ou a. E tankou dènye man la map gade yon match epi nèg yo fin. Nèg yo ap mennen sou Real. Nèg yo mete barikad epi gon kòmantatè ki di e gade yon barikad papa. Epi lè yo vin mete Fernandinho, anpil nèg ki di barikad sa a yo ka kraze l wi. Epi sa w tande a lari al kraze barikad la. Epi li tou kite polisye l sou plas. Nèg yo pa ka mete barikad ankò. Donk se pou m prete langaj yon kòmantatè. Men se pou m di nou ke nou menm nou la pou n fè yon travay. E gen anpil moun ki rayi nou. Men m ap mande m èske yo pa pral renmen nou pi devan paske. Nou menm, nou pa la pou n sipòte pèsonn. Men nou zanmi tout moun. Imedyatman ou fè yon bagay ki pa bon, n ap di w sa w fè a pa bon. E nou pa nan achte figi pèsonn. E se kapab sa ki fè plis moun renmen nou ke konparativman ak ti gwoup sa a ki li menm pa renmen nou an. Brèf, bon, n ap kite dosye sila a. E pi euh, nou pral fè yon melanj avèk yon lòt dosye. Nou wè gen yon tip kap preche, e m toujou wè l sou Detant Info, e se frè Josué. Lè w ap gade l ou ta kapab di se yon timoun. Men atansyon se yon tewolojyen, il a 30 ans et plus, kòm sa. Men misye estime ke euh, se yon afron le fèt ke y ap konpare l ak yon timoun, paske li menm li pa timoun. Li gen aparans timoun, men li menm li pa timoun. Li te deside fè yon live pou adrese li ak tout moun kap di ke li menm li se timoun. Donk, ann tande e gade frè Josué ki li menm tap pale. E donk, mwen te vle fè video sa pou m kapab fè yon prezantasyon de mwen menm. Paske gen anpil moun, gen anpil medya. ki gen anpil fos konsepsyon de mwen menm, e lè yo gade sou aparans fizik mwen, yo konpare m avèk yon timoun, e donk se sa k fè nou fè videyo sa, pou nou ka mete tout moun klè, paske n ap preche levanjil ki se laverite, fò ke nou ba w tout laverite, afin ke lòske n ap preche, ou ka gen yon ide de kiyès moun sa ye. Donk, mwen se Frère Josue Pierre, mwen se Gonaïvien, natif natal, donc mwen se deuxième pitit nan yon fami ki gen 5 garçon, m pa gen soeur, e mwen termine etid klasik mwen, mwen termine etid klasik mwen, e mwen te etidye syans administrativ, aprè kwa Bondye te ba nou chans pou nou te pase nan centre d'instruction Spirityèl e evanjelik Siz, m panse gen anpil moun ki gentan gon ide de Siz, donk se la ke Bondye fè ke nou etidye ok alò Bondye te pèmèt tou ke nou se yon etidyan nan stèd, stèd ki se seminè tewolojik de legliz de Dye an Ayiti alò donk nou fè video sa m panse ke. Tout sa ke nou te dwe di, nou di l deja, nou se yon selibatè, nou poko marye, nou pa gen timoun, pou moun ki di eske Frè Josue marye deja etsetera etsetera, donk m panse ke tout sa w ta dwe konnen de mwen, donk ou konnen l deja. Donk m espere ke pwochènman lòske mesye ki gen chèn youtube yo ap fè videyo sou mwen, pou yo pa di men yon timoun k ap preche. Ok mwen pa yon timoun, mwen se yon. M pa yon minè, men m se yon majè. Donk, se sa mwen te, se sa ke mwen te vle di avèk tout moun ki gen pou wè videyo sa. E m ap pwofite okazyon e pou m envite nou, tout moun ki ta renmen konekte ansanm avèk mwen, pou yo rejwenn mwen sou paj Facebook mwen, Doktè Josué Pierre. Oubyen sou chanèl youtube mwen Doktè Josué Pierre. Rezon ki fè nou te panse avèk kreyasyon chanèl sa yo se pou se paske gen anpil moun ki pran foto mwen, ki pran non mwen e ki fè anpil chanèl ke se swa sou facebook, sou youtube. Donk yo pwofite okazyon pou yo mande sou kont ministè mwen. Alò mwen vle di tout moun ki gen chans gade video sa ke mwen pa yon moun ki la pou mande sou chanèl. Donk pa la gras de Dye, Bondye fè ke mesaj la rive sible anpil moun. Men mwen pa yon moun kap fè chanèl pou mande moun. Ok swa voye kòb pou mwen swa voye minit sou telefòn mwen m panse ke sa fè 10 zan mwen genyen depi map fè ministè Dieu y pouvoir a Dieu toujou pran swen mwen donk m di tout moun nèt m vle pou mèt tout moun klè ke chanèl pèsonèl mwen se doktè Josué Pierre donk trè enpòtan donk e map di avèk chak moun tou ki genyen de chanèl kap konparem avèk dè pastè e mwen wè sa ke gen anpil moun ki fè sa yo pran mwen yo pran fotom yo mete avèk foto lòt pastè des hommes de Dieu pou yo ka konparem donk mezanmi m vle di tout moun ke m gon liy ke m wap ke map swiv m panse ke chak moun dan lavi gon wout a swiv gon liy ke yap swiv pa egzanp gen de moun se foutbòl la yo pran pou yo swiv li se sa kap mete yo deyò. Gen de moun tou son talan ke ou genyen e se atravè talan sa ke ou pral konnen ou pèse. Mwen menm frè Josué ki liy pèsonèl mwen se levanjil. Levanjil de Jezi Kri. Preche la pawòl ansenye la pawòl de Dye avèk le pèp de Dye e sesi san m pa bezwen moun konpare m avèk yon lòt moun. E sa fè mal gen de moun m wè yo konpare m avèk yo se moun ki te deja nan domèn nan anvan m. Se moun ki te deja preche levanjil anvan w. Gen moun yo konpare m ansanm avèk yo lè y ap preche levanjil m potko menm fèt sou latè. Alò mezanmi esperan ke nou konprann mesaj sa, sispann konpare mwen avèk dè zòm de Dye ke mwen gen anpil respè, ke m gen anpil estim pou yo, esperan ke nou konprann mesaj sa. E nou salye tout tout kretyen dan lemond antye ki toujou priye pou nou. Ok pou ke Bondye li menm li ka toujou kenbe nou nan gras li ke Bondye beniw ke Bondye fè gras ansanm avèk ou e nou pou nou tèmine mwen panse ke mesaj ke ou tande deja ke se swa atravè mesaj ke mwen preche ke se swa atravè lòt predikatè ki preche m konprann ke lòske la pawòl de Dye preche gen 3 gwoup de moun ki gen yon reyaksyon ke ya fè. Premyeman, gen de moun, lè yo fin tande lapawòl de Dye, yo kontan, paske pawòl la touche yo, pawòl la transfòme yo. E mwen bay Bondye glwa dèske atravè mesaj ke Bondye te pèmèt ke mwen te ka preche, gen anpil moun dan le mond antye, kit moun ki konvèti, kit moun ki poko konvèti, yo touche vrèman pa mesaj sa. E an verite, tout moun ka deklare, se lèv de Dye. Donk mwen bay Bondye glwa gen de moun li di ke se pa laj mwen ki enterese l men se sa ki degaje a ki enterese l m di bravo pou tout moun sa yo donk gen de moun tou dezyèm gwoup de moun nan se son de moun lè yo tande mesaj la yo tris e tristès sa. Se li menm ki pral pwodui larepantans lakay yo. Se sa k fè apot Pòl di sa, li di ke latristès ki vyen de Dye, li pwodui larepantans. Donk, nou bay Bondye glwa dèske gen anpil moun ki arive repanti, de moun k ap remèt Jezi Kris lavi yo, de moun k ap mache dan lasentete, de moun ki pran lasanktifikasyon kòm baz lavi yo pou yo kapab wè laglwa de Dye. E gen yon twazyèm gwoup de moun pou nou fini, Lòske yo tande mesaj pawòl Bondye, yo fache, yo prèt pou goumen. Tout sa pa fè m pè, paske mesaj la lè l preche, gen twa gwoup de moun, gen yon moun k ap apresye l, gen yon dezyèm moun k ap tris pou yo ka repanti, e gen yon twazyèm moun tou, y ap tris e pa tris non, y ap fache, prèt pou goumen. Donk. Tout moun ki kontan gloire à Dieu tout moun kap repanti a travè mesaj sa yo gloire à Dieu e tout moun tou ki pa kontan gloire à Dieu paske yon moun paka preche pou yon moun renmenl m pa preche levanjil pou yon moun renmenm men map preche levanjil poum prezante w yon pèsòn e pèsòn sa se Jezikri. Depi Jezi kris ou renmen l zafè moun rayi l donk se sa m tap di ankò. Wap chèche yon medya ki fyab e ki ka distrè w? Fè donk le chwa de Actualités Locales TV. Gen chans gade video sa. Alò mwen remèsye Bondye ki ban mwen opòtinite sa pou nou kapab fè yon kout video de prezantasyon e pou chak moun kapab gen yon ide. De kiyès sa se frè Josué Pierre? Alò m panse ke sa fè yon bon tan e kote ke tout moun ap ret tann enfòmasyon de mwen, mwen pa janm e fè sa, sèlman mwen te fè entèvyou avèk 2 radyo e bon Bondye pèmèt ke jodi a nou ap fè yon videyo pou tout moun kapab konnen kiyès frè Josué ye. Alò mwen salye Bondye an premyèman. Mwen salye 1 chak moun kap gade video sa mwen salye tout multimedia kap pral pataje video sa pou ke video sa kapab sible e anpil moun ok toupatou nou salye osi chak moun ki deja abòne avèk chanèl youtube nou Doktè Josué Pierre. Chak moun ki deja konekte avèk nou sou paj Facebook Doktè Josué Pierre, nou salye efò ke Kayou Production ap fè, se li menm ki resevwa nou la. Donk, nou di Bondye mèsi dèske l te pèmèt ke nou te kapab pase yon semèn de revèy Nan Première Église du Nazarien de Gonaïves, donk sou tèm sa La Vision de Dieu de la Sainteté. Alò nou di Bondye mèsi ki te pèmèt ke mesaj sa te kapab veyikile atravè lè rezo sosyo pou yo te kapab touche anpil moun toupatou su latè. Alò franchman nou kapab di sa ke se pa mwen ki fè sa, se pa travay pa m, se pa travay pèsonèl mwen, Men m kapab di sè lèv de Dye. La rezon pou ki sa, sè ke se pa premyè fwa ke nou preche, se pa premyè fwa ke yo mete videyo nou sou swa Facebook, swa YouTube, men m kapab di se premyè fwa ke Bondye li pèmèt ke mesaj sa ka rive sible anpil moun toupatou. Gen moun ki an Afrik, ke nou jwenn e feedback de sa. Gen moun ki e Etazini, Kanada, Frans. E gen moun ki jous Brezil, Chili. E gen moun ki Sendomeng. San m pa site lòt peyi ke mesaj sa rive touche. Nou bay Bondye aksyon de gras pou sa. Alò nou remèsye tout medya ki te.